Tvlakayhaiti pwen kòm zanmi fanatik konpatriyòt nan tout mond lan ayiti presizeman nou kontan avèk ou jodi an la nan nouvèl videyo sa medam e mesye Jodi an se vandredi 2 desanm 2022, nou ap avanse nan fen ane a la a, ebyen nap di mèsi ak tout zanmi nou yo, tout konpatriyòt nou yo ki toujou rete konekte sou kanal sa ki pa janm lage nou, ebyen medam e mesye nou pote nou pote anpil enfòmasyon pou ou sou sa kap domine aktyalite a nan pey dayiti, nan moman nap pale la a Joel Kaoli misye libere, nou pwal fè ou tande Deklarasyon Edo Zenny ki li menm pa met dlo nan bouch li pou l korije kaye Theriel Thelus ak Morvan e misye pral pran avoka la a pou bay gwo sanksyon avèk BLTS sa yo ki t al fouye kay òm dafè a, nèg sektè prive. Antouka, ebyen Edo Zenny la a misye fache estomake, nou pral fè w tande koze. Dosye ensekirite a, Joseph Michel Martelly misye nan kouri. Ti Lapli li menm deside pou l pale tout koze e Mateli nan moman n ap pale la a misye nan gwo kouri e misye deside fòk li jwenn avèk nèg Kris yo, nèg nan ti bwa ebyen pou yo retire lavi Ti Lapli paske sinon Ti Lapli ap mete tout koze deyò. Joseph Michel Martelly ki se ansyen prezidan peyi a misye estime Ti lapli pale twòp e misye ebyen ap pran gwo gwo gwo gwo gwo dispozisyon la a pou misye retire lavi ti lapli paske ti lapli ap mete sekrè sweet micky deyò antouka nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa medam e mesye dosye masak nan sous matla bagay yo grav kwadèboukè tèt anba lanmò san jou pase sòlda yo lòd e nèg yo kòmanse ap fè anpil moun kriye la a nèg yo kòmanse ap mete san pèp la deyò Bagay yo grav. Nou pral envite w gen tout detay anndan videyo sa. Bòn ekout rete konekte, nap tounen. E siw pa gen mwayen, m ta swete ke enstalasyon an nan li pral pèmèt ke w ranfòse komisarya Pènye egalman Vivi Mitchell, m swete ke nou travay ansanm pou n ta pote yon solisyon paske gon towo gwonde nan do la t rele Vitelòm, misye fè sal vle anlè a. Misye tèlman alèz li kite Torcel Pènye lap monte nèt kounya l bezwen al enstale chèf gang nan Girardeau, Bwa Mokèt, Dyèg paske l santi li alèz. E aktyèlman misye se alye Ti Makak par le byè de Izo ki se chèf gang 5 segond. Sa vle di ke si w vin la se pa fransè w vin pale, se aranje w mete pye w atè a, si w pa gen mwayen mande gwo chèf yo, Frantz Elbe kounya l ap travay li pa gen tan non, DG a pa gen tan non lap travay, lap travay serye. E lap travay serye, DG a pa gen tan. E ben ok DG, bon travay, bon bagay, kenbe la. Nap tann rezilta, misye pa gen tan non. E m di w li pa gen tan, li pa gen tan, lap travay. Se yon peyi difisil. Donk, mande Frantz Elbe, e mwayen nesesè pou kapab mete pye w atè. E pa Fransè pou ap vin pale avè nou. Se rezilta nap tann. Pandan map pale avè w la, yon fek kidnape 3 moun nan Pernier 45, èske w te konn sa? Wi, yo di m se mèt dry cleaning nan Pènye 45 la ki se Harold. Yo pran l ak 2 moun. Donk, se yon peyi ki fèmen nan men nou. Peyi a fèmen. Moun Savann Pistach, yo pa konn ki senk pou yo rele pandan m ap pale avè nou la a. Majorite moun kite kay yo. De twa ki oblije rete paske yo pa gen ankenn kote pou yo ale, yo ap fè rezistans. Nèg ak zam nan Gran Ravin deside pou mete yo deyò nèt. E pandan m ap pale avè nou la a, gen yon plan k ap manniganse. Paske objektif oubyen vizyon Ti lapli, paske plan ki te, gon plan, gon, m pral ba nou gwo enfòmasyon la. Gen yon plan ki te vize pou atenn Ti Lapli. Konplo a t ap marinen avèk nèg ki an otou de li pou atenn misye, paske gen nèg ki estime misye pale twòp. Men yo t ap ranfòse Krisla. Lè yo wè ke Krisla pa ka pran misye, gen nèg ki tante pale ak Ti Makak avèk anpil pwomès ki fèt pou ranfòse misye an materyèl. Sa fèm tou wè, jou gen yon bon ankèt kap mennen nan peyi, nap gad, nap sezi wè nèg kap pran kòd Ayiti wi. Jou gen jistis, gen anketè vre, gen sèvis de ransèyeman, gen sèvis devestigasyon, sèvis entèlijans kap fonksyone, nap sezi wè ansyen prezidan, ansyen minis, ansyen palmantè, ansyen direktè, ansyen sekretè deta kap pran kòd wi. Nap sezi wè bagay sa. Nap sezi wè sa wi. E sou jakmel m yo cho sa w gen la nan jakmel rete tann. Enben gen yon plan pou te ranfòse ti makak ak lide pou atenn ti lapli. Men ti makak ki kanmenm ap fè ap san bon ou konn bandi yo pafwa yo gen might yo gen trik ki ap fè rezistans ki pa vle trayi kounye a plan an preske chanje nèg yo vle ranfòse kapasite yo pou yo aranje yo pou yo atake baz Krisla afon ak lide pou yo domine nèt sou Fontamara. E sa t fè youn nan pi gwo rèv Izo ap karese la a, se pran Fontamara par le byè de yon pwisan chèf gang ki rele Delès alyas Bout Blak, ki dayè te Fontamara deja. Pa bliye m di n misye te nan prizon. Menm enspektè ki te patisipe nan operasyon pou te arete misye, Se nan ti koze ak Tete misye ap aprann ke Bout Black pa nan prizon ankò. Misye te vin kwadèboukè. Apre la sa apre yo te fin stope kòlèg, apre chèf gang Y fin lage pye l, misye debake nan Site Doudoun li dezame yon seri de ti sòlda, misye parèt vilaj a yon dividal zam nan men l, Lal rejwenn Izo. Premye sòti misye, li blese par bal. Izo nan vilaj de Dye gen enfirmyè, gen medsen kal ba yo swen anndan an. E gon enfirmyè ki al bay son, ki al bay swen regilyèman anndan an, ki gen zam manch long nan machin li. Jou lapolis vle travay, ma mete yo son pis. Pase bon m di w, gen bagay m konn di nan emisyon an, map atann aprè lemisyon Map jwenn menm yon tèks bò kote dcpj wi pou dim tete ki swivi n ka fè wi son peyi ou wè peyi sa peyi a dekouraje moun tout bon wi son peyi dekouraje moun gen bon m di w gen pawòl m konn fin di isi a map atann menm yon tèks dcpj ap ban mwen pou l dim tete èske sa w di a dayè m pa gad yon bagay ke m pa konnen m pa moun fou m pa nan m ap chèche zen m ap chèche bòz menm yon tèks map atann ke dcpj ap dim tete. Eske kisa w genyen ki swivi n ka fè ansanm? Paske m di nèg yo sa, avoir tete se yon chans ke n genyen, pwofite de li. Paske se yon risk ke m pran sou vi m pou m bay ti kout men pa m nan peyi ya. Paske m estime ke l pa nòmal pou n pran peyi ya pou n gangle l konsa. M'en di m'konprann non. M'estime ke li pa nòmal kòm Ayisyen, kòm sitwayen, pou m'ap asiste on peyi ke mwen fèt ladan l', m'leve ladan l', m'al lekòl ladan l', pou m'travay ladan l', epi m'ap gade m'wè peyi a k'ap efondre pandan ke mwen ankò vivan. M'di wè mwen menm, mwen chwazi o peril de ma vie pou m'bay kontribisyon pa m' pou wè si nou ta redrese peyi a. Men genlè pa gen twòp moun ki enterese ak sa non. Gon enfimyè ki regilyèman al bay swen nan baz Vilaj de Dye Kayizo. Ki gen manch long nan machin ni wi. Se bon koze map pale avè nou la wi. Bon kòm e pa pou sa m te vin pale. Bon petèt demen, sonje m demen, map vini a kèlke eleman. Pou m moutre w ki strateji ke manzè itilize pou l rantre nan Vilaj de Dye e ki kote l bay swen. M konnen ke lapolis p ap fè anyen, men m ap pale pou peyi a. Eben, Bout Black te blese pa bal, misye gentan rekipere l nòmal, yo ba l swen anndan Vilaj de Dye. Dayè nèg yo gen anbilans k ap antre nan Vilaj la san pwoblèm. Aktyèlman la a, pi gwo magazen pwodui alimantè li anndan Vilaj de Dye. Tèlman nèg yo vòlò pwodui alimantè. Depi se machandiz moun ap pase sou lanmè avèl izo pran yo. Ou pat konn pati sa, yo pran yo. Lè yo bay ki rele manje yo pa gen pwoblèm sa, yo pa gen pwoblèm sa menm anndan vilaj de Dye. Son peyi difisil. Ebyen kounya lide nèg yo, misyon nèg yo. Se aranje yo e Black te blese se nan premyè tantativ sa a pou yo tal enstale misye ankò Fontamara. Krisla, misye pa dakò, misye jwenn sipò nèg Karavàn yo, map gen pou m vin sou dosye Karavàn nan, paske m di w pa gen volonte yo pran Krisla kòm yon sovè, misye dòmi regilyèman Kafou. E map di n nan ki kote misye dòmi regilyèman. Wè peyi sa, se yon peyi konplike wi. Antouka. Donk bayi baz Tibo a. Pou yo ka gen kontwòl tout teritwa la nèt. Paske yo estime ke Tibo a se yon andikap pou yo. Mesye yo m pale avè nou. M pral sou Jakmèl men sa map di a plis ke enpòtan ke nèg kap fè kap bat pou fè lajan sou ba gran a gran nèg nan Jakmèl tande byen. Izo, Ti Lapli, Krisla yo tout ap tande la yo pa janm rate emisyon sa ak tout ti sòlda yo. M sur ke mesye gen nan nou t te leve prèske menm kote. E dayè ti bo ak gran ravin nou tou kole se kòm kwa se ba Iran Irak. Poukisa goumen sa yo pou yon kontwòl de teritwa kisa sa vle di Kiyès nou ye pou n gen kontwòl teritwa la? Son bagay difisil wi. Kiyès nou ye pou n gen kontwòl teritwa ou? Men ok. Bon wè m poko menm ap di n se chèf gang, asasen, kriminèl an. Nou se Ayisyen pa vre? Men se pa nou sèlman k pitit Desalin. Mwen menm tou m te ka deside m di bon fò m pran teritwa sa pou mwen. Kòm m pa gayen nan men m. E pa nou t pitit Dessalines mesye. Kounye a nan goumen n deklanche sou pretèks ke nou vle pran teritwa la. Kiyès ki peye le frè? Se malere malerèz wi kap bouske lavi yo nan antre Sid kapital la wi. Nou kraze mache Kwa dè Bosal wi. Nou kraze mache Fontamara wi. Moun yo fè rezistans pa gen chwa kanmenm moun al chita. Men mache t te rele mache t te gen avan pa genyen l. Jodi a la a Kafou t tap fè rezistans. Li preske depatcha telman neg yo ki esa map denonse a wi telman yo kite bandi anvayi kafou wi. Poukisa mesye? Komsi nou kontante nou, nou gen zam nan men nou, epi kiyès nap atake? Se ti malere, malerèz ki pral bouske lavi anba lavil. Kounya nou oblije fè yo ap pase nan raje, depanse kòb yo pa genyen pou yo ap pase nan mòn ki pa gen wout, genyen ki mouri nan mòn nan deja, epi nou santi n konfòtab? Nou fè yon pakèt kidnaping. Map gade Izo kap montre kantite lajan ameriken l gen nan chanm ni. Mesye n gen anpil lajan, m konsyan ke nou pa janm rasazye, men mwen menm sak deranje m se ti malere malerèz kap pase anba a. Yo pa gen anyen avè nou mesye, lè nou parèt nan yon bis nou fouye tout moun nan bis la, kisa n jwenn? Ti telefòn, mil goud, senk san goud, bon kisa n fè la mesye? Lè sa map toujou di n se kokorat, yo di m nou fache lè m di n se kokorat men se sa n pwouve, se kokorat nou ye, paske pa gen ankenn moun ki plizoumwen moun. ki pral ap fouye yon bis pou ap pran 500 goud nan pòch moun, se mouvman grapyay, kokorat sal. Sin se chè bon, m tou tande izo kap joure moun kokorat izo wi ok izo m konnen wap tande emisyon an si w pa bon m tou tande wap di krisla grapyay kokorat si w pa kokorat sou ki baz ou kite ti solda w yo kap fouye tout malere malerèz kap pase sou wout lan kap pran 500 goud nan men yo 1000 goud nan men yo Koman sa relel menm? Sa plis ke kokorat paske moun komsi poun atake yo dan m pata sipoze atake pèsòn men komsi vrè sib lan se pa mas popilè lan se pa ti malere malerèz kap bouske lavi 95 pousan moun ki frekante sid la gade yo pou wè kiyès yo ye lè w al nan bis yo kiyès ou wè ladan yo Jeneralman, bon se konsa sa te ye, jiskaske jodi a, depi prèske 3 zan nou kraze sa. Majorite moun ki vin Kwadèbosal se kaf, se sou Kafou yo sòti wi. Se sa m te konnen avan wi. Majorite moun k ap travay lavil, se Kafou yo te abite wi. Sa vle di, moun nan l sot Kafou, oubyen l soti Gresye sou Maryani, pafwa moun nan soti Leyogàn, pou l vin travay Pòtoprens, e aprè midi l pran machin l ale. Kounye a, nou wete lavi sa, n kraze feeling sa a. Sou baz ke nap goumen pou teritwa. Konbyen moun nou asasine? Konbyen jenn fi, jenn gason nou asasine? Konbyen pitit malere, malerèz nou tiye sou wout lan? San yo pa gen anyen nan men yo. Ann pran egzanp, lè yon bis ap pase yo tire sou li. Izo, Ti Lapli, Bougòy, Kilik, Manno, Ti Kanada, Koman lot la rele? Baz asansè, team asansè. Mesye banm di nou. Lè yon bus ap pase n tire sou li. Poukisa? Paske n panse enmi nou anndan bus la? Ah mesye. Sa se mouvman lach. E dayè m souvan di nou sa. Nou se 2 gwoup ki gen zam. Bon mwen menm, m tap mande leta ayisyen, polis nasyonal dayiti. Pa parèt nan bagay sa. Ou wè, pa egzanp, lè 400 mawozo tap batay a vitelòm, M te di la popo pran distans ou kite nèg yo. Èè gen plizyè grenn ki tonbe, la polis pa tap ka lage yo atè fasil konsa. Pami yo Jean Denis, on pwisan kidnapè ki te nan baz Vitelòm. La polis pa tap ka lage yo atè konsa. M te di kite yo degaje yo. Sof ke inosan yo aranje n pou n pa viktim. Ebyen si nèg yo se pwisan towo gronde, poukisa yo pa mande yon tèren neutre? Yo ka jwenn tèren nan ki kote nou ta voye yo la? Voye yo bò e ki kote sou nan zòn plèn nan yo ap jwenn kote? E yo ap jwenn kote wi e ou mèt ba yo espas tout sòlda yo nèt mèt reyini epi la popo kite yo degaje yo. Epi chak kan yo pran yon kote pou yo ou konprann epi tout mèt ansanm pou yo frape epi sat pi piti a yo a tonbe. Nou pa kapab kòmsi di nap batay mesye, nou gen zam nan men nou, en gen zam vre. E kiyès ki prensipal viktim? Se ti malere malerèz kap bouske lavi. Hein? Sa vle di ke se ti malere malerèz wi ki pral chèche lajan manje anba lavil, ki pral pran sant fatra. Paske pa gen majistra. Ki fin respire tout jounen an move sant, move zodè wi. Se yo menm ki fè wout la epi se yo menm nap maltrete mesye. Se plis ke mechan. Se plis ke mechan wi. Nou fè yon pakèt bagay sal sou wout lan wi. Vyole moun. M pa sonje lè m tap di nou gran moun ap rantre lakay yo bon aprè midi epi nèg ap rale yo bò machin gran jounen kap di yo ba yo sousad kap rale yo vyole yo. Menm gran moun pat epanye. Se kounya yon ti kras ki te bay sa. Se pa nòmal mesye. Sa vle di mwen m panse ke malgre tout sa n ap fè nou gen yon minimòm paske n tande, m siw ke n tande. Se vre lè n fimen etsetera nou kòmsi lespri n pa la, bon nanj nou pati. Men msye ke n tande. Mesye bay peyi yon chans mesye. Bay pèp la yon chans. Se pa malere sa yo kap fè wout la ki pwoblèm nan. M tande moun ap denonse oligak. Se pa moun sa yo k oligak lan. Si w gen pwoblèm a yon nèg yon sòlda krisla. Si krisla gen pwoblèm a yon sòlda tilapli. Met antèn sou li. Men w pa kapab panse ke depi moun nan soti kafou l se bandi. Li pa nòmal mesye. E moun nan soti fontamara ou met nan tèt ou se bandi li ye ou byen se antèn krisla se pa vre gen ankò malere kap viv gran ravin ki pa gen mwayen pou al lòt kote se lal leve depi lèl ti katkat li rete la gen ankò malere inosan kap viv senkyèm katriyèm twazyèm dezyèm avni bolos ki pa gen ankenn lòt altènativ Se pa paskel soti la ki fèl se bandi. Gen yon ka pran pou move je talè m pral montre n kelke zimaj talè e se e m pral montre n e se sou bay ti youri a map tou fon rapèl pou nou gen yon ka pran kòm move je vre sou lan sou diskou yo etc sa yap vann kap pwoteje gang men gen anpil lòt malere malerèz ki rete nan zòn yo se pa paske yon bis soti kafou sa vle di ke wi se bandi krisla t ladanl. Se mechanste nap fè moun yo mesye. Li pa nòmal. Leta demisyone nou rekonèt sa. Leta demisyone mesye. Mwen dayè nou gen tout pouvwa nan men nou pwouve l deja. Pa gen leta. Nou pwouve ke la polis pa kapab nou pwouve sa. Dayè nou tiye plizyè polisye nan vilaj okin reyaksyon. Jiska dat, sa di nou pwouve sa mesye? Nou pwouve nou gen kontwòl bagay la? Hein? Sherly Theodore, yo pwouve ke se yo menm ki gen kontwòl zòn nan. Yo pwouvel. Paske lapolis ale nou wè sak pase. Men mesye, si nou chèf tout chèf sa, dayè nou tèlman pwouvel. Izo a ekip li debake nan palèdjistis. Li ratibwaze l, kraze l, brize, li pran machin, li pran apa, li pran tout sa l vle nan pakè a. Jiska dat okin repons, okin reyaksyon konkrèt. He le peyi a wi. Non men peyi a. Son peyi difisil. Tande byen wi. Nou telman prouve nou pwisan mesye. Nou debake nan palè d'justis peyi a. Son bagay ki pi grav. Mwen wè komsi anpil nèg minimize sa, ignorel etc. Son bagay grav ki pase la wi. Des individus armes yo deside yo rantre nan palè d'justis yon peyi epi yo okipel. Epi tout swadizan otorite Yo rete la yo pa di anyen. Yo pa di anyen. Jean Willy, tande wi. Yo pa di anyen. Komisè gouvènman, bon kounye a m pa konn si gen komisè paske Lafontan chak li desann yo fè yon bèk dèyè l li kouri. M pa konn kiyès ki komisè gouvènman Pòtoprens kounye a. M pa konnen. Si n konnen di m kiyès men e pa Lafontan non l pa la. Chak li desann yo kouri dèyè l. M pa konn si l fè sanwont li ale jodi a men chak li ale yo kouri dèyè l. Paske yo di misye l pa komisè ankò l te revoke. Sa di, ou wè, pakè Pòtoprens pa gen komisè. Gen menm biwo yo pa gen. Pa gen ankenn jij la t gen biwo, sof jij kap trete dosye Jovenel la ki gon ti kote, ki biwo? On ti espas kote mi a pi fre pase l, ou jan wè m ye la wi, ou konprann? Tande byen, sa di nèg yo tèlman montre ke nou pa anyen non, yo imilye nou. Palè jistis peyi an bandi okipe l. Nèg yo pran, nèg yo gen machin polis nan men yo. Plis e bon sèl non. Nèg yo tèlman montre yo pwisan. On atak fèt nan rue Pavée, malgre gen de twa bandi t tonbe, nèg yo ala on machin polis tou nèf. Tou nèf wi. On zo reken tou nèf, nèg yo ala. Pou nib mwen pou n fon ti pale apre arestasyon bò frè ou Jorel Caroli vandredi swa nan samdi nan emisyon ke w genyen se sa w bliye w pa fè e gen ou te fristre anpil ou te trè kritik pa rapò a moun ki tap pale sou arestasyon Jorel Caroli Ou wè nèg Canada depil di kèk bagay la ou konnen e telefòn e tou donk vwa an avans e m pa minimize m pa m pa m pap rete sou sa paske moun sa yo moun sa pa gen valè pou mwen tu wà donk an avans e mon non se Edlo Zeni je ete meyè de ma vil e senatè de la repiblik antreprenè de mon eta se pa sou Facebook m ap fè kòb se pa Se pa moun map joure poum fè kòb tu vois donc je respecte la vie des autres je respecte tout tout bagay ki gen nan peyi an bon tu vois laisse moi te dire e ou poze m yon kesyon ou di mwen kijan m santim je te la je te prezan e je je kontribye osi a la liberasyon de mon beau frère paske je fè vòlè pwen de dwa sa vle di ke sa sa ki sa ki te enpòtan pou mwen an. Se pat bare wout, se pat kraze vil mwen. E sa e e se fòs edozeni. M pa konn kraze, m pa vle kraze. M ap kraze nan dènye limit la. E ma vil ki rele Jakmèl la, sèt vil ki ma vue naître, ki wè m fèt, m pa gen pou m batay kont li. Paske tu wa, donk lè lè 10 nèg BLTS vin Jakmèl, m te ka bare yo. Dayè kote yo vin pran bòfrè m lan, kote misye abite a, E an plis de sa, a 7 tè e demi di swa, an manda san manda an men. E sa a son bagay kòm ansyen senatè, fò m gade li e fòk avoka yo kontinye pou nou frape BLTS pou sa l fè a. Paske lajistis pa ka viv de rimè. Li pa ka gen yon nèg ki kanpe dèyè yon radyo epi l di Eddo Zenny se vòlè epi dè milye e dè milye de moun dakò Eddo Zenny se vòlè e menm lajistis de mon peyi e menm la BLTS vin fouye ka yon nèg paske yon grenn nèg di sou yon bagay ke gen dwòg oubyen gen de bagay an kanmenm. Se pa peye nap fè. Men men mwen kontan, mwen kontan, mwen kontan paske. Sa vle di, ou vle di la BLTS pa menm genyen antèn li nan vil la pou ta konfime eske gen dwòg ki tonbe vre nan Marigo, dwòg sa ta pou Joel Caroli, se sa w vle di la? Moi Eddo Denis, je je m'excris en faux. Pa gen dwòg ki tonbe ankenn kote. Se te se te yon bagay pou yo te ka arete misye e sesi venan 2 moun jakmèl 2 moun ki otoritè anndan vil la. N a pral gade ki otorite yo ye. Men ou di ou te kapab bare BLTS. Ou di se 10 ajan BLTS. Sètènman, se 2 moun ki vin ki vin nan dosye de dwòg. BLTS 2 pou wè l se sa l vle di. Se brigad lit kont trafik stipefyan. Kòman ou ta pral bare yo la a? Ba m di w, nou montre ke nou respekte antite Leta anndan peyi nou. Mwen esplike w ke kote Joel abite a, e menm nèg BLTS yo kapab di sa, yo kote yo t al pran Joel la, e kote yo t al fouye kay misye depi sept heures et demie du soir yo fin a une heure du matin, ils ont rien trouvé, yo jwenn 2 zam, yon zam Ki son wouzi, se ansyen prezidan Jean Claude Duvalier ki te fè papa Joel Kaoli kado l paske se te 2 bon zanmi nè yo te zanmi. Bon lè m di w bon zanmi, Jacques Kaoli te majistra sou Duvalier, sou Jean Claude, se te des amis, se Jean Claude ki te fè l kado. Donk Joel kenbe zam lan an souvenir de son papa. Men se te yon zam tou, lè w gade l tou, ou wè se yon zam ansyen. Ou wè son zam li vre. Lòt zam lan se se se se des armes obligatoires que je propose au PM au PM Ariel Henry e de fè pou l fè yon dekrè pou l fè yon dekrè pou bay sa yo. Paske ekoute e lè m di m te ka bare l la si m te vagabon oubyen si m te dilè dwòg oubyen si m te vle fè dezòd avèk BLTN men nou pa t vle nou kite Joel pran prizon an pou l ka sòti jan l sòti a. Paske BLTS fè yon kou yo fè yon kout dwèt ekoute Je konnen, gade m son ansyen senatè epi je dè kontak osi. Kijan kijan yon moun fè rete pou l voye yon mesaj ba ou epi la BLTS se krim devan se mesaj epi sa vle di ke pa gen moun ki sa vle di ke travay mwen fin fè Pandan pandan m te gen 18 an m te kòmanse kondwi kamyon m kite lekòl donk sa vle di ke gen yon dout la sa vle di gen yon nèg ki anfas mwen politikman oubyen yon nèg ki anfas mwen e nan biznis gen dwa gen yon kontak BLDS epi li rele li epi yo vin fouye lakay mwen tou. Sa vle di ke, sa vle di ke tout faktè de travay man, tout fwi travay man, tout sa m te reyalize lè m te di m te kòmanse sou yon kamyon, m vin gen yon dezyèm, m vin gen yon twazyèm, m vin ap avanse, m vin kòmsi m konstwi Edo Zenyè, m travay li, m vin nan moto, vann moto, m vin nan vann machin, m vin nan fè, m te konn fè bal anvan, m te antrenè, m te pwomotè. Sa vle di. m te vann siman, m te vann, gade, m gen ponp gaz, m gen, gade, sa yo, sa sa vle di? Yo pa vle di anyen pou sosyete a. Yon nèg annik kanpe dèyè yon radyo, l ap fè digout manje li, lè l fin radote, l radote, l di zèl mwen se 702, 22, 80, 97, a yon djòl su, epi kounye a la l konprann pou l vin frekan yon nèg konsa. Men se, se, se grav! Se ekstrèmman grav. Alò, ou te di nan entèvansyon nan Edozeni, ou di se Joel viktim de politik. Ki men politik ki dèyè arestasyon Joel Khaouli a? Joel viktim de 2 bagay. Li viktim de politik e li viktim tou de waf Jakmèl la. ke misye gen bato li ki ap fè sendomeng lache siman sendomeng paske jwenal te gon bato an 1995 ke ki tap sot kolonbi se la ke nèg yo pa konn istwa map rakonte w istwa rapid si ti sou banm sou banm chans e 1995 jwenal te gon bato ki tap sot kolonbi e li te pot kokayin li te pot on pa sonje konbyen bagay la epi se te on venezwelyen ki te ladann lò bato a rive nan fon lanmè. yo rele kaptenn bato a, se yon nèg a te met kokayin nan lan motè bato a. Donk motè bato a vin chofe lan fon lanmè a, lè yo retire kann kè sa a, yo jwenn kokayin nan. Le kapitenn di bato a aple mon bofrè, lè sa a m te jèn klase, kounye a m ta di jete kaka, eskiz mwa espresyon, jete kaka lan lanmè a, lè sa a w pa t ap lan tout pawòl anpil sa yo, èske tu wà? Epi le bato rant nòmalman, w pe fouye le bato, w ap pa twouve, w ap pa jwenn anyen, se senp. Paske ou lon peyi tèt anba, ou lon peyi pa gen bann moun tèt pa dwat, donk yo gen anpil valè pou fè pay pozitif vin negatif men jamè negatif pou vin pozitif. Donk Joel Gaulle a aple la DEA, lanbasad amerikèn, e te gen CIA tou ki te la alepòk nan lanbasad amerikèn, e sijeman ou s on gwo jounalis ou gen dwa fè ankèt ou avèk anbasad amerikèn, an 1995. Ils ont envoyé la DEA a Jakmèl pou vin pran kokayin nan. Danton Leger pase li te komisè gouvènman, yo fè dezòd yo fè yo, epi apre sa yo sòti pou yo arete Joel. Joel fè de mwa an egzil, lanbasad amerikèn e la DEA bay kòmsi fon konba tou epi ils ont remis a Joel bato li ak tout siman li. Joel retounen an Ayiti. Di di Rony di sò Joel voye bato a kolonbyen ankò kreten anben lè lap tounen kolonbyen yo koulel avèk 50 mil sak siman ladann paskel pa do denonse dwòg li a sa son fè kem ba ou de de DEA e sa fèm di nou depi nan afè ayisyen parèy nou nou lan kokorat sa vle di ke depi ayisyen an on kote li mechan. Gade nèg kap fè dezòd nan peyi a kisa yo ye gade nèg ki sot tuye 20 moun la yo kisa yo ye epa epa epa nèg ki ta atè a la kite kita kita pouse bourèt se pa nèg ki atè a la kite tap fè chofè taksi se pa nèg ki atè a la kite kite kisa ankò epa yo ki gen zam nan men yo jodi a kap tuye frè yo moun ki sanble avè yo tankou jan yo renmen di kouzen yo pou de kisa pou de anyen nou pa nou pa nou pa anfas akenn moun èske nou konprann nou anfas tèt nou donk. Men men mwen di. An n gade men politik la kounye a. An nou la politik mentnan. Sè alò pou m fini sou sou ba sou. Waf waf jakmèl la. Waf jakmèl la. Nèg yo de nèg yo deklare ke Jovenel m ap di Jovenel. Joel Joel. Padon Joel. Joel privatize dwan nan. Ki nèg ki deklare sa? Ki nèg ki di sa? Nèg kap fè politik avèl yo, nèg ki bezwen pran dwan yo paske ya des ansyen chèf, des chèf ki son la toujou ki nèg yo ap fè de bagay pou gade bon m bay nèg yo defi e bon zenith a pran dwan nan m ta gen bato bon se pa bagay m mwen bon si m menm fè biznis bato m tap fèl tou men m pa m pa ladann men si mwen te ladann pa gen nèg ki ta ka gouye nan vil la pa gen nèg ki ta ka gouye nan vil la. Paske eddo zeni se eddo zeni jakmel paske paske sam fè yo sam fè yo menm kontribye nan nan Men wete wap di nèg politik ki nèg politik ki vle pran waf la nan men Joel Kaoli men yon senp sitwayen eskel gen dwa sa tou eddo zeni. Non men epa waf la pou yo pran non epi yo vin a bato pa yo epi poun fè konkirans epa pran waf ap pete mache di ke waf la prive waf la pa prive waf paka prive frè si waf ki pou prive se pou fèl tankou lafito. Kounye a w vin piblik prive. Sa vle di kounye a w vin piblik prive. Alò ou vle di se sèl Joel ki gen bato nan vil Jakmèl? Se Joel ki gen bato. Li fè li menm jan avèk madan Chema li te Tigwav. Madan Chema li te gen bato li menm jan avèk nèg Miragwàn yo ki gen bato pa yo ki fè Miami Miami Miragwàn. La ou nèg bezwen fè konkirans? Antre a bato ou. antre a bato. Wi men nou konnen jan sistèm nan ye eske yon moun ki vle rantre ak yon bato jakmèl komsi jorèl la ap bay chans poul rantre avèl. Ismaël Dessoir te di, Edou est toujours vivant, Edou est toujours présent, j'aime ma ville, yon nèg vin wè yon dezyèm bato, mwen Edou Génie, map kanpe dèyè l pou l ka bat. Joel pa gen ankenn pwoblèm. Nèg yo se konkirans lan yo pè, paske yo konn Joel c'est un fou doux. Sa vle di Joel se yon nèg ki gen dwa jodi a la ap met yon siman 20 dola, si w vin ak siman pa w la, l met 18 dola. Kounyea fòk yo fòk yo retire Joel fòk yo retire Joel pou yo kapab alèz donk se sak pase kout dwèt kounyea kounyea m fin m fin pale w de komès la kounyea politik politik pa bliye ke je suis le beau frère de Joel pa bliye ke map fè politik pa bliye ke la jodia la je ne suis pas candidat e m pa candidat pou pou de bagay byen detèmine men si blan antre nan peyi a la n met yon stabilite m pa konn sa kap fèt. Si peyi a ret konsa Edozini pa kandida. Men si blan antre epi li vin met lòd nan dezòd pou nou paske ayisyen nou nou pa ka met nan dezòd. E dayè nou pap janm gen lòd la. Nou pap janm gen lòd la toutotan blan an pa antre. Nou mèt di m sa nou vle, bay tèt nou manti, nasyonalis, radòt joure. Moun èt imen m fache m fache menm lè kounye a nou pral nou pral m pa pral pi lwen nan detay sa menm lè nou bay pwoblèm tou men e men e yo pa ka fè nou sa donk brèf m pa pral se pa nan detay sa m vle se pa nan detay sa n ap avanse m di ke alò lese mwa pwofite pou m di a mesye Ariel Henry sa k pase la ka pase plizyè fwa. Premyèman, la BLTS, Bless Pati, Bless Pati, ba m di w yon bagay ankò. Gade men, gade ponyèt Joel lè l fè foto, foto zam devan l. Gade jan yo sere ponyèt li. Sa vle di, se t yon bagay yo ma, yo bay misye, yo travay moral misye pou misye al pale kòm si nèg yo te panse te gen dwòg. Est-ce que tu vois? Sa vle di ke nèg yo te sur de moun ki ba yo a ke dwòg la. Dwòg te gen dwòg anndan kay la Èske w la Ou la Israël? Wi m ap tande w, m ap tande w. Gade ponyèt misye jan l sere ou pa fè sa a yon moun ki pa gen ki pa nwi ki pa nwi ou ki pa ki ki jan di sa ki pa moun moun ki pa kòm si m ta di w ki p ap goumen avè w Ki li pa reprezante yon menas pou pou pou Li ou pa yon menm. menas vwala li pa yon menas gade ponyèt li pou wè jan l fèmen l depi Jakmèl ale Mayego retounen e laba anplis de sa Yo fò enpe a. Yale mayego avèl yo prann lakay li a minwi yale lon lòt bay yo kitel nan machine nan menote sa vle di si nan nan nan nan bagay yo tale kote yo tal fouye kay yon lòt moun nan si te gen de tir Joel tap mouri la vi de Joel te an je sa poko anyen lè yo rive kafou difò Joel te andan machine nan yo fèl desann yo imilyel a 2 zè di maten yo bout yo metel nan bounda pikòp la poul fè kafou difò rive okay difon. ok ok. Nan bouda ki kob la. Sa vle di nou konnen la polis anpil nèg pa vle wè la polis bandi yo pa vle la polis sa vle di kounye si yo tap tire sou yon machin la polis Joel est quasiment mort paske premye moun ki tap pran bal li a se Joel. Wi yon nèg ou fin arete sa vle di ou dwel pwoteksyon pske Ou dwel li sou pwoteksyon m gade nèg responsablite m ou. gade nèg BLTS yo di bòfrè mwen ke map pale yo mal m pa konnen nèg yo. Ne suffit pas pou antre kay yon moun. Pafwa yon nèg ap vin dim wap vin lakay mwen edozeni wap tiyem wap tiyem wap wap pouse manda a pou mwen anba anba bay la poum li manda a poum gade manda a epi poum di ke wi c'est un mandat d'un juge d'instruction mesye dam rantre che Alò ou vle di nan operasyon lakay Joel Caroli a pat gon jij de pè ki tal bay antre dèlye a? Bon, il y a eu un juge de paix, mais il n'y a, eu pas pas eu de mandat de perquisition. Et la loi dit clair, il faut un mandat pour perquisitionner une maison, il faut, il faut, le mandat de perquisition. Mhm. Et le juge de paix. Mais là, on a parlé des flagrants délits parce qu'il y a des drogue qui tombait. Est-ce que, parce que le juge là, pourquoi ce dossier. Ah? Non, non, pas de flagrants. Fragrans, fragrans lan sou nèg di gon't blòk ki tonbe kay Eddo Zeni li pa fragrans. Se sou, se sou lapolis ap kouri dèyè mwen avèk ka, avèk dwòg la nan menm m antre anndan yon kay li a fragrans. Se si m tire yon moun nan lari m ap kouri antre anndan yon kay lapolis ap kouri dèyè oubyen pèp la ap kouri antre dèyè m yo po, yo rele lapolis epi pèp la kanpe devan kay la l di misye antre anndan an la li a fragrans. Men yap a flagrans ke quelqu'un reste derrière un micro et puis il vous dit que gon drog ki tonbe Maëgo men pou kiyès li ye men se grav. Si sa w di a se sa li ye vre, lapolis aji, BLTS m konnen an, yo aji avèk anpil lejète. Pou kounye a, Joël Khaoly li lib de tout aktivite li, li libere jodi a, yo di m gon kosyon li kite nan tribinal la, yon garanti ke l ap reponn kesyon lajistis nenpòt lè. yo ta gen bezwen pou li menm edozeni.